Entèvyou sa a m vrèman kontan paske m tap tann pou n bò entèvyou sa a tou kisa k pase blan yo te panse yo te bon wi pandan 200 zan yo pran nou an otaj pandan 200 zan yo fè n ap manje tè pandan 200 lane y ap ban nou enjerans jodi a pèp sa vin gon dimansyon. Nou fout yo kanè. Sektè ekonomik lan sezi. Li rele blo vini. Yo pa t konnen si n te pare sa pou yo. Sèt fwasi, nasyon an grandi. Rèv Desalin lan, vizyon Desalin lan, li pral triyonfe anndan peyi a. M ap kanpe pou m ba ou repons. Repons! Repons! Repons! Ou wè nou kanpe? Sa m vle di lè m kanpe a? Nou vle di nou gen yon peyi. Nou vle di. Nou gon nasyon, nou gon teritwa, nou gon leta, nou pa fout eta etazini, nou pa fout on pwovens etazini, se pa ou pou deside pou nou, se nou pou deside pou tèt nou, nou pran lari a poun chèche endepandans nou ankò e poun mande depa Ariel, mèsi pèp ayisyen e m kontan pèp la reponn a lapèl, sèt fwa si nou fout yo kanè, mèsi. Nou kanpe pou nou voye lame. Nou konnen se yon dat loksidan te mete avèk konze nasyonal, yo te asasinen Desalin. E jodi a nou menm nou kwè Desalin mouri fizikman, men ideyal Desanilyen an li rete la. E nou menm nou pran lari jodi a, an dat 17 oktòb sa a, se pou nou mande depa Ariel Henry, pou nou mande kominote entènasyonal la vini demaske. fizaj peyi avèk Ariel e tout ekip li paske jodi a nou nan yon peyi genyen richès peyi a k nan men 5 pousan moun e nou klè nou di sa jodi a si Ayiti ap lanfè l ap lanfè pou tout pitit li si l ap paradi tou l dwe paradi pou tout moun se sa ki eksplike prezans nou jodi a nan lari a pou nou mande depa Ariel Henry nou di blan li vin isi l chita a de twa moun esklav la vini l chita a de twa mèt la vini l chita a de twa esklav nou di li pa chita nan non pèp ayisyen an. Se lan popilasyon ki nan lari jodi a ou ka gade l, a leksepsyon de Moyiz Jan Chal ki la a, pèsòn moun, se li, se lidè òganizasyon de baz yo, se moun ki nan mouvman pwogresis yo, se popilasyon an ki nan lari ki di l bouke, li pa kapab ankò, nou bezwen yon lòt peyi, men, nou di pèp la fòk li leve kanpe, batay la pa dwe kanpe. Apati apati de demonstrasyon sa a ke popilasyon an bay jodi a, nou kwè blan dwe di tèt li, li pap kapab enpoze nou yon lòt prezidan, li pap kapab enpoze nou yon lòt moun ki pou kontinye vin vòlè richès peyi a ba yo. Nou menm nou mande popilasyon an kontinye leve kanpe. Rosemila ap abiye fo polisye pou vin tire nou, nou pa pè ou pap ka tire tout moun. Nou di André Michel ki te nan kan pèp la jodi a, ki ap fè tout traktasyon, nou mande popilasyon an pa pran nan entimidasyon, kontinye leve kanpe pou nou kapote Ariel ak tout sistèm nan. La manifestasyon ap pase taba telman pa gen wout gade fatra. Yon anbyans tèt chaje ekstraòdinè. Mesaj m vin bay la jodi a, son mesaj de libète, son mesaj kote m vin di peyi an pral libere. Pèp ayisyen, nou gen yon gran peyi, nou se yon gran pèp, yo pa ka fè nou anyen ankò. Lontan lontan, yo te ka tribinen nou, lontan lontan, yo te ka pran lajan nan men nou. Jodi a, reprezante yo gen nan peyi a ap tranble, premye fwa nou touche sistèm nan. Yo tèlman pè, yo gen yon mache prese. Yo te genyen nan konsèy sekirite a pou yo te tande dosye Ayiti a le 21, m kwè se apremidi a l ap fè wi le 17 tèlman yo prese men n ap fout yo yon leson yo pa janm wè paske pèp ayisyen an li gran sèl bagay pèp ayisyen an ranmase karaktè nou nou nan lagè nou nan lagè nou pa menm wè moun ap goumavèy la men yo anfas nou yo la yo la yo anndan peyi a pèp ayisyen jodi an se tankou avan 1804. Kolon yo toujou la. Esklav a talan yo toujou la. Esklav domestik yo toujou la. Yo nan dwan, yo nan lajistis, yo nan près, yo atè a, yo nan polis, yo nan bank. Men nou konnen yo, nou wè yo, nou wè yo. Yo pa ka fè sa yo te konn fè nou dezan twazan ankò. Ay Ayisyen yo! Ay pèp a Desalin nan! Nou fout gran tonnè! M konprann pèp Ayisyen an, m renmen nou, nou gen dimansyon. Revolisyon an pa lwen pèp Ayisyen. Revolisyon an pa lwen. Ou wè jodi an, loksidan Ariel, gouvènman lan, èske l pa talan yo, èske l pa domèstik yo, yo pap janm gen dòmi. Si nou pap gen dòmi negosye. Gade sa nou fè. Lè yon vwazen vòlò yon poul, depi poul la rele lage l, si w pa lage l y ap ba ou. Poul la rele lage l! Poul la rele lage l. Ebyen m vin di nasyon an, pèp ayisyen m konprann barikad yo, pèp ayisyen m konprann tray nou. Nou ap frape fò nan moman an. Men se dènye zèl kat nou gen la. Si n kite bank yo remonte, Si kite Ariel remonte nou tout mèt ale kouri kite peyi a ou wè tray nap pase se pou nou pèp ayisyen vi nou nou bay peyi an li m pa mèt tèt mwen ankò fanmiy mwen m bay peyi a vim paske m pa vle nou rete nan sa n ye la nou son gran pèp nou konn fè libète pèp ayisyen avan 1843 nou konprann sak te pase jodi an se pa menm pèp la ki la jodi a son gran pèp. E se pèp Desalin nan. Drapo nwa e wouj nan pral monte nan tout peyi a. Nou pral gen relasyon avèk tout lòt peyi, avèk kontinan afriken an. Mezanmi, jodi an, m pa ka fin pale pou m pa bat yon ti bravo pou entènot mwen yo ki mennen yon batay revolisyon. Entènot yo, entènot mwen yo, n ap fè yon revolisyon. Près la, jounalis ki revolisyon, ki pwogresis yo, chapo ba pou nou.